Bonjou, bonswa la fami, kòm toujou avèk plezi nou antre la kaw pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. N espere tout moun anfòm e nap profite pou n swete tout moun yon trè bòn semèn. yon maksimòm prekosyon si vous êtes en Haïti. Se pati! Enfòmasyon, Yon pwòch 400 mawozo jwenn arestasyon l byen bonè lendi maten an. Se polisye k ap travay nan zòn Jeral Batay ebyen ki mete men sou bandi sila. Li gen yon valiz nan do l ki plen ak katouch. Daprè sa bandi a di lapolis, li te an misyon. Yo voye li, se group 400 mawozo ben ki voye l pou al bay katouch o nivo de vilaj de Dye. Se pa nou menm ki fè enfòmasyon, se pa nou menm ki fè bri pale. N ap pèmèt ou gade touswit sa ki nan valiz sila donk polisye yo jwenn ti biten kanmenm. libreman nan rejyon metwopolitèn Pòwoprens la. Men ekoute, quand on est seul, donk, on est un peu isolé et ou parèt trè vilnerab. Ebyen, se sa ki rive ak sitwayen sila a, li menm ki di ke yo voye li o nivo de Vilaj de Dye pou te kapab al pote materyèl sa yo ale. Ebyen, pou lenstan, misye nan men lapolis, l ap bay yon maksimòm enfòmasyon. M kapab di prèske pou ryen paske menm lè nèg yo ta gen pis bon ekoute èske y ap ka rive entèveni? Pa ditou pou le moman. Pou kounye la a, avan nou ale pli lwen, alò pa rapò ak sa k ap pase o nivo de zòn Matisan, Fontamara, batay antre Tibwa, Gran Ravin, le chèf de lapolis a pri lapawòl yè. Kès ki l a di? Lapolis la prezan pou l akonpanye popilasyon an ki k ap fè izaj de aks sa a ki bloke e si bloke n konnen ki dega l ap fè sou ekonomi peyi a. Lapolis la ba nou garanti ke l ap rete prezan sou aks Matisan, Maryani. Lòt enfòmasyon m ta pwofite pataje avèk nou se aksyon ke bandi ame ap fè. sou komisarya de polis yo. Yon atak ki fèt yè swa lò yon enspektè divizyonè responsab antèn Brouillard te asasine pa dè bandi. Mentnan kounye a la yon atak kap fèt sou soukomisarya Lasalin. Nap pran dispozisyon pou nou repouse yo, pou nou kenbe aks Lasalin nan e tout aks Dèlma a pou ke Popilasyon an kap vake a aktivite l. Map di tout polisye, wòl nou se pwoteje e sèvir. Lè n tap prete sèman, nou pa di nou nan ki kondisyon. Pwoteje tèt nou dabò. pou n ka pwoteje popilasyon an. E kèlkeswa kote menas la ap vini, n ap kanpe pou n defann tèt nou, defann polisye yo, defann popilasyon an. Lapolis lan, le 12 jwen, dan kèlke jou, pral gen 26 zan. Se 26 zan de tribilasyon. Se 26 zan de pwoteksyon e sèvis avèk le mwayen di bò. M ap di nou tout polisye ke kòmandman an avèk nou. Nou mobilize, n ap pwoteje tèt nou, n ap defann komisarya nou, n ap defann popilasyon an. Léon Charles pale la, se juste pou kapab bay yon sèten asirans ak moun ki yon ti jan gen krent pa rapò ak sitiyasyon sila donk tout bagay ap retounen nan nòmal. Eske nou kwè Léon Charles? Mwa pa ditou paske se pa pou la premyè fwa. Mesye sa yo pale e ou wè ke bagay la dejenere nan men yo, se kòmsi yo pa konnen kisa pou yo fè. Jounen jodi a la, a chak fwa ke ou wè lapolis ap fè operasyon, ou ta kapab di se operasyon ke yo pretann y ap fè, men pa ditou, se kòmsi yo kache dèyè yon bagay pou montre w ke y ap travay. Men, dan la reyalite, pa si, paske yè m panse ke, bon, t ap gen anpil bandi k tonbe, men poutan, bon. Se moun ki tonbe yo ki mouri pou depoje yo men sa fè mal le fèt ke enspektè ki li menm kantone nan antèn nan kafou douyar la misye tap fè rèd a nèg yo pou zam nan yon vye bout fè frè donk nèg yo tire w epi yo pran zam nan ke nèg yo pran tout bagay ki te gen nan komisarya mwen m vire do m paske eske m te kapab batay avè yo non m pat ka batay ebyen ou pèdi lavi w ou kite madanm ak pitit dèyè kounya w pa konn kòman yap viv ou te twò renmen enstitisyon an ò Ou wè koman chèf yo, moun ki sou tèt ou yo, ki politik yap fè. Bon, je suis désolé, c'est vraiment triste. Men pa rapò ak sa kap pase nan peyi Dayiti la, gen yon polisye m renmen misye anpil. Misye te fè yon premye video nan kad yon operasyon pou di waw, gade koman nèg yo lage bal nan fif nou. Epi misye vin fè yon lòt video kote misye lage pye l, m kwè misye te Canada konsa, epi misye ap di polisye yo mesye kite bagay sa. Pa rete nan la polis lan ap pede bay bandi vlèk nan kò nou, nou menm nou pa ka pase a laksyon e ou wè kòman peyi ap fonksyone. E misye ankò te fè yon videyo an 2020, videyo a poste sou YouTube, sou Facebook egalman, e sak fè dènyeman m te vin avèk videyo sila a pou montre ke tou sa kap pase la yo misye te pretann ke yo ap rive an 2021. Men pou lenstan ya kelken ki li a dmande de fèr yn tit videyo pou di kisa l panse de atak ki fèt sou komisarya yo, batay ki genyen ant bandi ame, li te reponn konsa. Tout moun ap poze m kesyon kisa m panse de bagay k ap pase Matisan, Lasalin, yow, Site Solèy. Mwen menm gen yon videyo m te fè, m pa chwazi pibliye l, pou rezon pa m, m pa chwazi pibliye l. Yow! Son video m te gentan di tout sa kap rive yo la nèt, kote ke kòb la pral monte, kote ke pral gen plis kidnapin, kote ke bandi pral feraye plis, kote ke lajistis pral touye jel sou bandi pou yap pèsekite polisye, kote ke polisye ka goumen ap oblije fè retrè. M te pale de tout sa yo nèt. De tout manyè, Ayiti son peyi, on nèg ou ka lage pye w lage pye w. Paske Ayiti pa gen leta. Bon sa m di w lan se yon seri ti gwoup nèg k ap sipòte gang yo, chak nèg gen gwoup gang yo. Mwen menm m pa t ap ka ret nan peyi an paske yo ay m se yon nèg a kran mwen menm m pa pè nèg sa yo. De tout manyè Ayiti lajistis ap kite nèg ki ap afiche gwo kalib zam ilegal ki se bandi ap kouri dèyè nèg ki gen zam legal. De tout manyè la gyèt. Manman leta ayisyen. Alò nan emisyon sa son veritable melting pot nap tounen se just an pti rapèl sou plizyè komisarya ebyen bandi ame rive antre ladan yo kase yo e menm kadnase pi fò nan yo mete tout polisye deyò gen polisye ki mouri hum nan douyar polisye mouri nò pòtay sen jozèf ya 3 polisye ki pèdi lavi yo e o nivo de pòtay leogane nou fè kwak ke Genyen 3 polisye ki ta sanble mouri e yo boule yo. Bon brèf, men fò n di pou rapèl, ebyen yo fè atak sou komisarya Kazo, Divivye, Site Solèy nan sou komisarya ki deyò lari an, Stasyon Gonayiv, Pòtay Sen Jozèf, Pòtay Leyogàn, Kanaran, a bon! Kanaran tou, epi Lasalin. Men pou kesyon Lasalin nan, m ap di nou ke. Polisye ki te anndan yo, lè yo konprann sa k ap pase a, yo mande bakòp pou vin chache yo paske yo pa t kapab sòti pou kont yo. E bakòp la vini, nèg yo kòmanse ap pete bal pou kapab fè chemen pou vin pran polisye sa yo. Lè yo pran polisye yo, tande byen wi, nèg pè a pa t janm Tire yon bal se apre yo fin pran polisye yo sa w tande la deblozay pete nèg yo antre nan komisarya a ebyen yo fè tou sa pou yo te fè yo pote ale tou sa ki genyen e se apre te genyen anpil tir ki tap fèt nan zòn sila pou kesyon komisarya ki kase nan kafou douyar la fò n di ke nan dimanch maten Genyen kelke polisye lourdeman arme yo menm yo te vini la pou gade koman sa te ye epi eseye wè koman yo ta kapab repran kontwòl sitiyasyon an. Fò n di tou te gen anpil polisye syantifik yo vini yo ranmase plizyè dwouy pou kapab al fè etid sou yo men o final eske se pou bokou? Non mwa je di se pou ryen paske tout sa ki mouri zafè la yo se sèt lojik. sa ki mouri zafè la yo, epi te gen anpil bal ki t ap file monte anwo a men kòman n ta kapab rele sa se yon demonstrasyon pou pwouve ke lapolis li egziste ankò men se pa nan lojik m ta kapab di pou fè bandi ame yo pè. Gen yon ti zòn ki rele Jakomen, zòn sa a fò m di nou ke mwen gen yon atachman toutafè patikilye pou li paske se nan zòn sa a mwen menm mwen leve. Dan lèzane 97, 98, te gen anpil moun ki tap priye nan zòn sa. Jodi a map mande eske pa gen moun ki ap priye nan zòn sa ankò. Moun ki ap viv anndan an, yo viv 3 gwo evenman. 3 gwo evenman sa yo se an 2004. Te gen anpil pwoblèm, paske te genyen Charmy Nusta ki te. konn pake anba yon ponp Texaco, yon ansyen ponp. Anpe pli wo, yo te la, yo te nan Kafou Boston. Chak apre midi, cha sa yo t ap pede file bal sou kretyen vivan. Depi w ap pase, depi l fè sizè apre midi, se pou lanmò w. Anpil moun te deside rete, paske yo te mete nan tèt yo sitiyasyon an ap chanje. Dezyèm gwo evènman moun yo viv, se te nan an novanm 2019, lè Yo touye ti ougan. Batay nan lari antre 2 zòm, 2 bandi zame men ki son menm 2 zalye paske gen yon gwoup ki te dakò, yon lòt gwoup pat dakò. E sa te mete zòn sa nan yon veritab pwoblèm tout moun, alò anpil moun te kite zòn nan men gen ki te rete. Jounen jodi a la a, samdi swa, sa ete kanmenm yon sware de kochma pou anpil moun k ap viv nan zòn nan. Tout moun oblije plane anba kabann paske sa y ap tande nan zòrèy yo a, Nan batay ki te genyen an, apre yo fin kase komisarya a, kout bal avèk nèg Gabriel yo, ebyen moun yo pa t konn ki sa pou yo fè. Mwen m ap di nou byen mesye, m pa rayi nou, nèg bandi ame yo, paske nou retwouve nou nan yon sitiyasyon, se anpil moun ki lakòz nou gen zam nan men nou. Men m sèlman rayi sa nou fè. Brèf, anndan la a mesye, se yon kote ki te trè pezib. M ap mande nou de gras. Pèmèt ke moun yo kapab viv nan zòn nan avèk anpil kyetid. Paske dapre ankèt mwen mennen, pi fò moun ki nan zòn sa a kòmanse mete kay yo an vant paske bagay la difisil. Anpil nan yo ap kite paske sa k ap pase kounye a, sa y ap viv kounye a, se de bagay m ta kapab di menm lè yo te viv de evènman dan le tan, men jounen jodi a la m ta kapab di y ap viv yo yon lòt fason e yo santi ke yo pa kapab ankò. Eske mesye nou pa ta kapab fè yon jan pou ke ta gon ti ale mye pou moun sa yo? Paske moun yo santi yo dekouraje. E gon grenn bagay lè wap goumen ou pa gen moun bò kote ou, ebyen ou pa gen boukliye non. Donk si nou fè aske tout moun kite zòn nan, lap frajil pou nou tou. Donk pèmèt ke moun yo kapab viv anpè. M di sa ni pou Moun ki anndan an, nèg ame ki anndan an, e sila yo tou ki ap vin atake yo, nèg Gabriel yo. M swete ke Moun sa yo, yo kapab respire. Bon brèf, m panse m di tout bagay, n ap pral vini talè pou yon lòt emisyon, m ta kapab di yon lòt gwo emisyon paske pral ba w anpil enfòmasyon nan emisyon n ap vini talè konsa a, kote ke BBC Barbecue misye manke pran. nan yon konplo vandredi dènye e la m gen enpresyon ke misye pa gen anyen k tap ka sove l. Mèsi la fami kòm toujou yon maksimòm de kòmantè yon maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke nou apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.